Bonjou bonswa sa depan de lè ou pral gade video sa e jan kem toujou dil se ap toujou yon plezi pou mwen poum vin pataje ansanm avèk ou Tout sa kap fè aktyalite nan peyi Dayiti. Pou pa rate okenn nan videyo nou yo, se pwofite abòne kounya la menm si w potko fè sa, e pa bliye aktive siy klòch notifikasyon an pou kapab resevwa yon notifikasyon de chak videyo ke nou poste sou chanèl la. Deja nou di mèsi ak tout moun ki deja abòne, mèsi avèk ou menm ki pral fè sa kounya la menm, paske m konnen w entèlijan ou pap vle pèdi pwochèn videyo nou yo. San pale anpil, san pèdi tan, Awo poukisa Tron pa vini lakay la. Jodi a vakabon pye riyèl pye sal yo pye atè yo yo fè w fin ri cheri doudou yo fè w fin ri cheri aah aayy kiyès ki pral rele m. Ou pa janm wè kote yo fè. Si se anlè, si se atè, si se a dwat, si se a goch, si se disparèt, ou pa konn kote yo fè. Zètwale, se sèlman ou menm ki kapab wè yo. Epi yo te tou manje yo. Solisyon senp pou nou fini avèk kidnapin nan peyi a, son lòt politik pou nou itilize fas avèk kidnapè yo. Sa yo pran rèt manje l, depi yo pa jwenn kòb, y ap kanpe kidnapin nan. Se paske chak moun yo kidnape. Nou ramase pwòp kout ba yo, y ap pwofite. Men si n reziye nou, moun yo pran an, yo mèt manje l, kidnapin ap kanpe. An verite sa m di a gen sans, sa k ta koupe n y ap fè w konnen. Depi nou pa rasanble kò pote ba yo, kidnapin ap kanpe. Se nou menm k ap anraje kidnapin yo. Sa yo pran yo mèt boule, yo mèt manje l. Pa gen kòb k ap bay. N ap gen lapè avèk kidnapin nan peyi Dayiti. Sa li enteran, sa li inakseptab pou yon 4. fòme konsa kay ti peyi a pou malfra pou va pou va nu pye pou vakabon ki pa menm gwose de yo menm twouve mete yo nan eta sa a peyi dayiti mwen te di sa nan leve sou te map di wi si n pa parèt nap disparèt si n pa parèt nap disparèt si n pa pran solisyon avèk bagay sa a yap fin manje nou tout nou pa janm tande kote pouri tonbe nou pa janm tande sa gen lajan tonbe se mas la kap tonbe se pou n mare senti n oubyen n mache pran yo. Si nou tap kidnape moun nan peyi a. Solisyon an senp pou nou fini avèk kidnapin nan peyi a son lòt politik pou nou itilize fas avèk kidnapè yo. Sa yo pran yo mèt manje l. Depi yo pa jwenn kòb y ap kanpe kidnapin nan. Se paske chak moun yo kidnape nou ramase kòb pou t ba yo y ap pwofite. Men si n reziye nou moun yo pran yo mèt manje l. Ki dapil nap kanpe. An verite sam di al gen sans, sa t ka pou onya fok la. Depi nou pa rasanble va pote ba yo, ki dapil nap kanpe. Se nou menm kap anraje kidnapin yo. Sa yo pran yo met boule, yo met manje l. Pa gen kob kap bay. Nap gen lapè avek kidnapin nan peyi dayiti. Sa li li sa sa li ekeran, sa li inakseptab pou yon kad fome konsa kay ti peyi a pou malfra pou va pou pou pou vanipye, pou vakabon. Donk sa avèk yon santiman je dirè de tristès e nou wè ke n ap asiste a funerè yon atè. M panse ke leta nan son pli wo nivo notamman sistèm represif ayisyen an nou pran ak ke sitiyasyon sa pa ka ret ankò. Remake ke gen anpil avanse k ap fèt o nivo konba kont ensekirite a, o nivo de lapolis nasyonal yo fè anpil efò, e nou zot o pakè, komisè gouvènman yo, nou genyen volonte pou nou tou kontinye, kontinye fè pouswit legal kont tout bandi kap simen dèy nan sosyete a, defere yo pa devan kidolwa. Pou ke nou rekeri la pèn pou yo nan lè yo pwale pou al jije e konfòme a la lwa. Donk se ta di yo ke se siyal sa nou voye jodi a bay tout bandi nou di yo se pou yo kòmanse kesyone tèt yo ke sa pa ka ret konsa e to ou ta y ap pran yo kan menm y ap trake yo e pou yo reponn de sa yo touche. Komisè Lafontant, kilè nou kote rekipe pakè Pòtoprens? Je reponn a sèt kesyon. Denskripsyon yo e rive pou yal jije nap rekeri la pèn pou yo e ke mentnan pou yo kapab pije pèn yo nòmalman e pou yo voye sinyal bay lòt moun dèyè kap seme dèy nan sosyete a ke sa paka ret konsa ankò e fòl fini e sèlman je sinyal se youn nan pi gwo youn nan pi gwo kote e ke bandi yo jwenn pou yo fè dega yo. Se nan kesyon zam lan. Ou remake ke zam yo komanse, y ap denonse yo. Moun k ap fè trafik yo, y ap denonse yo. Lapolis arete yo e pakè yo ap pousuiv yo nòmalman. E vwala, se la nou kanpe ansanm ak videyo pou jodi an. Mèsi dèske w te gade videyo a jiska lafen. E pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la si w potko fè sa, e aktive sin klòch notifikasyon an pou w kapab resevwa yon notifikasyon de chak videyo ke nou poste sou chanèl la. E pa bliye like videyo sa a pou yo kapab toujou rekòmande w videyo nou yo. Mèsi, n ap kwaze nan yon pwochèn videyo. Tchaw!